Savalou e konpatriyòt yo, Se toujou yon plezi pou mwen pou m pote jan de videyo sa yo pou nou. Jodi a mwen vini avèk yon videyo kote anndan videyo sa nou pral fè yon ti pale de yon feyton k ap fè anpil aktyalite nan moman. Feyton sa li menm li se Kè e Am. Tit Kè e Am nan sinyifi Kè avèk Nanm. Feyton sa gen pou reyalizatè John Allens. John Allens se youn nan reyalizatè ki vin trè popilè nan moman an. E feyton sa gen pou aktris prensipal Shishi. Shishi se youn nan aktris ki kòmanse fè non l anpil pandan ane sa. Se apati de pwojè sa anpil moun ap vin rekonèt talan demwazèl sa e ap vin rekonèt kalite travay tou reyalizatè sa li menm li kapab ofri. Malgre staf la pwodwi anpil feyton men sa se youn nan feyton ki pi popilè sou chanèl la. Anndan feyton kè e am nan yo fè pase istwa yon demwazèl ke Manman l vann ni pou lajan, yo retire nanm ni sou li paske li pa t vle asepte nèg la. Nan menm istwa sa toujou, manman an te vin arive mouri paske demwazèl la pa t vle asepte nèg la. Kèlke semèn apre lanmò manman an. Jenòm nan li menm ta pral kidnape. jèn fi a yon fason pou l te kapab retire nanm ni sou li pou l kapab fè l renmen avè l. Nan menm tan pandan l kidnape l la, yo fè yon konplo, yo tiye yon lòt dam yon fason pou yo fè konnen ke se demwazèl la li menm ki mouri yon fason pou fanmi an ka panse ke demwazèl la mouri. Apre yon bann rechèch, apre yon bann sakrifis, fanmi an ta pa ta pral rive konnen ke demwazèl la li menm pa mouri, li vivan, se kidnape yo kidnape l yo retire nanm ni sou li. Sakrifis sa yo te vin ap pa ap vin parèt pi konplike de jou an jou paske yo gen youn nan sè yo ki se Gayou k ap mache trèt yo. Li vin ap trèt yo paske li vin gen yon santiman pou mennaj demwazèl la. E tout rèv li se pou l genyen mennaj demwazèl la. Men mennaj demwazèl la li menm ki se Black, li pa t janm renmen Gayou, li te jis ap tann Chichi rekipere l paske li renmen l anpil. Lè demwazèl ki se Gayou a li menm te kòmanse wè sa konplike pou li, li te vin ale antre tèt li nan zafè dyab yon fason pou li te kapab retire nanm Black pou Black kapab renmen avè l. E espri sa li menm li gen yon fason l fonksyone, depi w al devan l ou rele l sèlman ou genyen moun pou bali depi ou pa bali moun sa yo se ke lap manje w. Bagay sa li menm te vin ap bay Gayou anpil pwoblèm paske li pot ko jwenn kiyès li pral bay. Se youn nan bagay ki rete kòm yon mistè ki andan feyton an paske nou poko janm wè kiyès Gayou li menm ap bay. Mesye dam yo te fè anpil sakrifis pou yo te rive rekipere Shishi men malgre sa yo oblije pote l tounen paske gen yon afè boutèy kap pale, boutèy sa li menm se li menm ki gen nanm Shishi. Gangan te fè yo mennen Shishi tounen yon fason pou l kapab jwenn boutèy la pou l pote bay Gangan an pou Shishi kapab rekipere nanm li. Gayou ap fè anpil tantativ yon fason pou l kapab fè Shishi konnen ke Black se mennaj li, poutan se pa vre. Feyton an vin rive nan yon faz kote youn nan aktè yo menm ki se Manno vin arive mouri anndan feyton an. Sa se youn nan bagay ki parèt kòm yon mistè anndan feyton an tou paske nou poko konnen vrèman vre èske. Manno mouri? Sa se youn nan kesyon ke mwen toujou ap poze, eske nou panse ke Manno li menm li mouri? Lòt kesyon ke ki ap poze anndan feyton sa, kiyès nou panse Gayou ap bay, eske se 2 sè l yo oubyen se li menm kap mouri pèsonèlman? E eske nou panse Chichi li menm lap jwenn boutèy la? Epi map bezwen nou dim nan espas kòmantè a kiyès nan aktris oubyen aktè nou plis renmen nan pwodiksyon an. Epi di mwen nan kòmantè a kiyès nan aktris yo ou ta renmen m fè yon videyo poum pale de li, poum eksplike kiyès li ye, kilè kilè l fèt e ki kote li soti. Depi mwen jwenn kòm 100 kòmantè ki pale de sa anba videyo a mwen. Pwomèt nou nan semèn nan map pote yon video kote map pale de aktris youn nan aktris yo kiyès li ye e ki kotel soti ki dat li fèt ki vrè nonl. Se la nou mete video a, mwen Espere kew te byen enjoy li, nap kwaze nan yon lòt video epi map diw pa bliye abòne like pataje e wap jwenn plizyè lòt video ki moutre pa dèyè sou ekran pandan wap gade video sa pa bliye klike sou youn ladan yo pou kapab kontinye gade video nou yo. Ou kapab kontakte m nan 44 36 96 95 si w bezwen konn yon enfòmasyon de mwen ou dimwens yon enfòmasyon de staf la. Si w bezwen m pase yon pwomosyon pou antrepriz ou tou, anba videyo m ap fè yo, ou kapab kontakte m sou nimewo sa mwen te kite a tou. Babay, a la pwochèn, nan kwaze nan yon lòt videyo.